CNE lan yon enpas difisil jodi a la a, sou le plan jewografik, nou tout konn kot CNE sitiye, men zòn nan gen difikilte depi kèk jou, menm biwo yo sèse prèske fèmen. Se vre CNI ap fonksyone nan lari, CNI ap fonksyone administrativman, CNI ap fonksyone pandan map pale avèk nou la nan gran sid, lap fonksyone nan gran nò, lap fonksyone plizyè kote, men zòn kote nou sitiye a nou gen difikilte. E se sak fè maten an wap wè se jis la a. Nou fè prezantasyon sa. N ap di avèk laprès ki la maten an, nan gran pwogram nou gen anndan komite sendika a, kout men n ap bezwen se laprès li. Nou bezwen kout men tout moun ki nan peyi a. Nou bezwen kout men tout, m ta di, konsène, men spesyalman laprès. Se laprès ki pral ede n fè vwa n rive kote nou te bezwen l rive a, kote nou vle nou vize a. Se mwayen laprès k ap ede nou fè sa. Jodi a, nou an 2022. An 2022. Poko janm gen yon sèl anplwaye CNE ki nome de fason legal nan leta. Chak demach de nominasyon k ap fèt, pou yon rezon pou yon lòt, li toufe. Nan dènye demach k ap fèt la la, nou poko konnen si li toufe men, Gen de gwo bra, de gwo men ki kenbe l an otaj. N ap pwofite mikwo laprès pou n di avèk minis dè travo piblik ki se minis de titèl CNE, fon kout je gade, fon kout je gade Yon dosye nominasyon ki nan biwo l, nan biwo administratè l la, li te pase devan l, ki te pase si mwa nan biwo administratè a, san swit. N ap mande èske li menm, kòm minis, li pa ta renmen, avan l ale, oubyen lè l kite ministè la, pou yo di se sou li CNET jwenn, anplwaye CNET jwenn lèt nominasyon. 22 zan ap fonksyone, 23 zan, gen moun ki gen 25 an, depi menm avan nesans CNE, ki te la depi nan Sepren, nan espas kote yo ye a, men ki vin travèse nan CNE, ap travay sou kamyon, sou tout materyèl ke nou konnen yo, anjen lou yo, ki vin granmoun, ki pa gen oken akonpayman sosyal, Apre 22 zan, 23 zan, lè yo vin gen 80 ane, 60 an, yo di yo mèt al lakay yo, epi san anyen ankò. Se youn nan rezon k fè sendika sa a oblije fre tout kò l, tout pwa l nan balans lan pou l di fòk. tout anplwaye CNE yo nome kòrèkteman. E menm sa yo k te lan bwat la, ki vin gen 70 an, ki vin gen 60 an, ki pa ka nome selon lwa finans ki sòti ki di si moun lan gen 54 an li pa ka nome a, Fòk Leta a fè yon koudèy pou gade ki sa yo dwe fè pou moun sa yo. Pske tout ji yo, tout kouraj yo, tout konpetans yo lè yo te jèn te bay nan bwat la, jodi a yo brale, yo bal chita lakay yo, yo pa ka travay ankò. E souple, ak konbe kòb? Mil, di mil goud, nèf mil goud, 7 mil goud yo bal chita lakay yo e yo pa lè yo pral lakay yo yo tou koupe kòb la lè yo paka travay ankò yap koupe chèk la si yo te nome menm sou baton yo ta ka pran chèk la yo ta chanjel omwen yo ta gen yon espwa si yo ta viv 10 an yo ta viv 15 an ankò men lè w pranl pa le fèt ke li paka travay ankò ou voyel lakay li. Ou detui l avan lè. Se youn nan sousi ke sendika genyen. Non sèlman nou menm k ap travay ki jèn toujou, ki ka travay la, fò yo nome nou, men fòk yo gon bagay pou yo di avèk moun ki te la depi lontan, depi jèn fi, jèn gason, ki vin granmoun ki pa ka travay ankò yo. Jodi a, nou tout konstate pou Vinas anpil sakrifis ke l fè. E sakrifis sa yo, pou ki sa? Se paske gon to denflasyon ki monte nan peyi a. E a koz de monte, m ta ka di, jan bagay la ye nan peyi a la, deplasman yo pa fasil, a koz de gaz, e latriye, jodi a la, on anplwaye k t ap touche 15 mil goud, 20 mil goud, Leta sipoze ba l, si l te gen 15 mil goud, leta dwe ba l 30 mil goud. Pou m pa di plis. Si l ta gen 25 mil goud, leta otomatikman te dwe ba l 50 mil goud, paske nou menm nou rekonèt ke nou soufri twòp. Sitou nou menm nan CNE. Jodi a n ap tou pwofite di Minis Travaux Publics la, Minis Finans lan, Direktè Jeneral la, Kinton Louis, diskite avèk Minis Finans lan, sou kesyon ogmantasyon, pa ajisteman salè non, ogmantasyon salè. Yo ka ajiste salè w mete mil goud, de mil goud, men yo m kwè yo konprann tou, lan moman sa nan nou ye la, nou pa ka vin mete kenz, di mil goud sou chèk yon moun, yo pa ka vin mete de mil goud sou chèk yon moun ki pa ka menm achte yon ti sak diri. Nou mande yo. wè kòman yo ka ogmante salè anplwaye yo. Sendika a genyen lan tèt yo, sendika a genyen lan pwogram nou, sendika a genyen lan ajennda nou pou ke jodi a pou ONRH de konsè avèk Rosemond Pradel ki se Minis Travaux Piblik pran dènye desizyon sou kesyon nominasyon anplwaye CNE yo. N ap pwofite okazyon la, okazyon sa a, pandan laprès la a, pou n di avèk Leta, CNE gen twòp materyèl an sikilasyon iregilye. Sa vle di, gen moun ki kenbe materyèl yo an otaj depi dèzane, swa ansyen depite, swa ansyen senatè, swa ansyen minis, ansyen direktè jeneral, ansyen direktè depatmantal nan tout peyi a pou yo remèt materyèl yo, nou menm nou dispoze e disponib pou al chèche materyèl yo. N ap pwofite mikwo laprès la pou n tou fè kèk sitasyon pami moun sa yo. Tankou ansyen depite Koray la, Vye depite Rolph Papillon n ap di l materyèl ki lan men l yo se materyèl CNE pou travay yo ye. Yo t ap travay pou li, yo te prete l yo. Nou bezwen materyèl yo. Fòk li remèt nou materyèl yo. Ansyen depite Worms Pilat remèt nou materyèl yo pase materyèl yo pou leta yo ye pou nou travay otomatikman ou kenbe 15 materyèl 10 materyèl nan men w ou revoke 10 moun ou revoke 20 moun jodi a si leta tap teni kont de sa yo te ka revoke anplwaye yo paske lè w kenbe 5 materyèl chak materyèl te gen 2 anplwaye sou yo lè sa w ta otomatikman revoke 10 anplwaye. Se youn nan rezon k fè nou menm, nou ta site de non sa yo sèlman, nan jou k ap vin la a, n ap sot yon lis moun ki gen materyèl Leta a nan men yo, ki kenbe yo, e se si atravè plizyè depatman, epi yo pa ka jwenn materyèl yo pou n travay. N ap mande Minis Travo Piblik la M ap di l m kwè se pa lan bouch moun li tande pale de CNE. CNE se yon bwat ki konplè. Lè m di konplè lan tout konpatiman. Remèt CNE chantye kòm dabitid. Fè CNE gen chantye. Paske sou tout gouvènman k pase, nou te toujou gen chantye lan tout peyi a. Nou vle gen chantye pou n ken vakye paske anplwaye CNE se sa ki bousòl yo. Se travay, se fè wout. e n gen plant asfalt ladan l e lòt kote ankò n gen donk nou bezwen ke leta konnen CNDE son bwat ki konpetan son bwat ki gen tout kapasite ladan l pou ke yo ba n chantye pou ke nou kapab travay pou n ka kontinye fè sa n te konn abitye fè a sepandan lè w konstate gen wout wout nasyonal nimewo 1 an Yo bay Daum li bon pati lap trav li bay fè li bay ladanl. Nou tou reklame piblikman pati kap sòti kafou Vincent pou rive m kwè e kafou avya kafou stasyon Gonayiv oubyen kafou avyasyon stasyon Gonayiv sitou sè nou reklame pou ke yo ba nou l kòm chantye nou ka fèl nou ka fèl pi byen ke moun yo ap bay yo a. Nou konpetan pou sa, n gen tout posiblite yo, tout materyèl nou disponib pou n travay. N ap pwofite okazyon ankò yon fwa pou n di laprès ba n kout men sa a pou ke non sèlman nou gen yon meyè kondisyon de travay paske san laprès Dosye nou yo pap rive oken kote. San laprès, vwa nou pap rive oken kote. Jodi a, n ap pwofite pou n di minis finans lan, lòske yon moun al travay dan le tan pase, pa egzanp, sizan, setan, uitan, dizan de sela, ou te ka ba l twasan dola kòm frè de deplasman. Jodi a nou reklame omwen sèt a uitsan dola kòm frè pa jou frè de deplasman pou ke moun ki al travay yo jwenn. Pandan m la a, m ap pwofite di avèk direktè depatmantal Nòdès, materyèl CNH lan men yo, se pa materyèl yo te fè depatman kado. Se materyèl ke nou t al travay, Gen ladan ki an pàn yo demoli yo, demoli yo pran pil pyès ladan yo. Jodi a, non sèlman materyèl yo inegzistan, sa vle di yo pa ka fonksyone paske pyè yo pran pyès ladan yo pou yo fè yo pa ka travay. Epi tou, anplwaye yo antre Pòtoprens, mesye dam yo kenbe materyèl yo nan men yo lakay yo. Si se Leta o pli wo nivo. ki pou fè yon demach, m ta di fòs ki pou al dèyè materyèl yo, ke leta fè l. Paske nou pa kapab gen de materyèl, pa egzanp pò de pè, nou gen materyèl Jan Rabèl, yo pa gen operatè, yo pa gen chofè sou yo. Non sèlman yo antre lakay yo, t ap travay yo antre lakay yo, kite yo, kounye a la, se moun nan zòn yo ki pran yo, y ap itilize yo. Tankou m te di talè a, Koray, Depite Rolph Papillon, ki mete lòt moun sou materyèl nou yo, ap travay, pandan ke nou menm nou bezwen yo, nou pa ka jwenn yo. Genyen materyèl ki kanpe, yo p ap travay, y ap pouri. Pandan ke yo kite yo nan zòn lakay yo, kòm kwa se te materyèl ke yo te achte ak lajan yo. Pandan map pale avèk nou la nou gen materyèl nan Ilavach. Se vre ke nou pa ka al pran yo nou menm, men leta o pli o nivo ka pran yo. Materyèl yo se yo k pèmèt CN egziste. Se sak fè sendika a vle mete tout fòs li nan batay la, non sèlman pou rekipere materyèl yo, Men pou pè pou fòse leta a ba n yon meyè kondisyon de travay ki se restriktire bwat la ki pa jwenn prèske akonpayman leta a nan reparasyon materyèl. Ou pa ka gen materyèl pa gen posiblite pou repare yo. Se pou minis finans lan. gen yon jwenn yon mwayen pou mete lajan sou kont CNE pou CNE ka repare materyèl ki an pàn. Paske lè materyèl la pa repare, enben li tou demoli. Kote ke n ap di w sa a, nou vle fè w konnen ke nou gen anpil materyèl ki ap kraze paske Leta pa bay kòb pou yo achte pyès. fòk materyèl yo repare, fòk gen chantye, fòk leta gon politik pou repare materyèl sa yo, e politik sa tou fòn ka rapatriye tout materyèl ki an sitiyasyon iregilye yo dan dè zòn tankou Koray, Pòdepè, lè m di Pòdepè m di nan tout depatman nèt, tankou Gran Sid, tankou Plato Santral, fòk materyèl yo rekipere, fòk materyèl yo apatriye, fòk nou menm nou fonksyone nòmal paske nou fè pati Leta. Pa bliye, n ap met aksan sou nominasyon, n ap met aksan sou ogmantasyon salè, n ap met aksan sou vi nou ki prèske gaspiye apre 25 an, 26 an, 23, 24 an ap travay san nominasyon.